Menm lè gen yon gè antre 2 kote sa yo men ekoute e 2 kote sa yo sezi pa yon polemik e yon m ta kapab di deklarasyon a distans antre lè 2. Krisla fè yon deklarasyon de 2 minit. Nou pral fè yon lòt emisyon jisteman pou nou kapab vini avèk deklarasyon Ti Lapli ki li menm reponn nan 14 minit. Men ekoute Krisla e li pale e a chak deklarasyon Krisla fè. Kris la vle montre ke le veritable problème se pa li. Veritab pwoblèm nan se nèg gran ravin yo puiske se nèg sa yo ki zakè, se nèg sa yo ki vòlè, se nèg sa yo ki kidnapè. Men pou n kapab kontekstyalize deklarasyon Kris la a, n ap vini avèk enfòmasyon sila a pou ou. Tande byen. Sou komisarya abitasyon Leclerc. Ebyen materyèl udmo te sou kontwòl nèg ame nan ti bwa. Nèg ki fè pati gang ame nan ti bwa yo anvayi e pran kontwòl sou komisarya ki sèvi baz pou ajan inite departemantal mentyen dòdr nan zòn leklè nan matisan 23. Tande byen wi! nèg yo pote boure nan komisarya sila. Lè yo okipe sou komisarya a, nèg ame nan ti bwa rekipere materyèl ak zam pnh, eske se te yon trik? Sa on sè pa. Men krisla pral voye yon voice note nan yon mesaj ki ap serkile sou rezo sosyo, chèf ti bwa a ki se krisla li fè konnen, li pran kontwòl sou komisarya a pou kapab devanse enmi li nan Gran Ravin ak Vilaj de Dye ki yo menm te anvizaje pote boure sou espas sila yon mannyè pou te kapab ranfòse pozisyon yo nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens. Chèf gwoup sila a fè konnen li menm li genyen tout materyèl yo an posesyon li e mande otorite yo pou kapab vin rekipere materyèl sa yo. Pou Kris la, se te, m ta kapab di, yon kou davans, paske nèg Izo yo, ansanm avèk nèg Ti Lapli yo, t a pral pote boure nan soukomisarya sila. Nou sonje te gen yon lè, nèg Ti Lapli yo, yo te monte anlè a la a, yo te pran an otaj yon soukomisarya, Epi, yo vire do yo y ale. Apre sa, yo te fin pran tout materyèl lapolis. Ebyen, jounen jodi a la, piske Krisla li menm, li te okouran de yon sipoze anvayisman konsa, ebyen, li menm li pase devan, l al fè travay li. Donk, sa vle di, pou Krisla, se pa t yon kestyon de nèg ame ki te vin pote boure, vin pran materyèl. lapolis. Piske li menm li se yon kolaboratè lapolis, ebyen li pase devan, li fè kou sa a, epi nan voice la li di, otorite yo mèt vin pran sak pou yo a. Ann tande Kris la. M ap di bonjou bonswa a tout popilasyon ayisyèn nan. M salye tout pèp ayisyen. Tout moun konnen gon batay k ap fèt anndan twazyèm lan depi premye jwen 2021 anojou. Tout moun konnen tout sa k pase anndan twazyèm nan. Nèg Gravina Vilaj avèk alye yo anvayi pèp twazyèm nan. Menm komisarya anndan Matisan 1, nèg yo kraze l. Nèg yo fè kadejak, yo vòlè, yo fè kidnapin. Nou menm, nou toujou konnen Tout sa nèg Gran Ravin ka fè. Jodi a, nèg Gran Ravin anvayi tout zòn nan. Lè y anvayi tout zòn nan, y atake komisarya a. Nou menm nèg Tibwa, nou konnen si nèg yo pran komisarya a, yo pran materyèl Leta a, tout sa yo ka fè avè l. Nou menm nou chwazi al goumen, nou repouse nèg yo e nou menm Materyèl leta yo lan men nou. Paske nou pat vle nèg yo antre anndan komisarya a epi pran materyèl leta a pi al fè tout vye zak avè l. Dayè tout moun konnen 12 mas ke pèp ayisyen pap janm bliye, tout moun konnen komisarya Tomasen ki fèk pase la, tout moun konnen sa k te pase lan komisarya Gran Ravin. Jodi a si nèg yo te rive Anndan komisarya Beny lan, yo tap pran tout materyèl ki ladan, yo tap al bay leta pwoblèm, tout pèp ayisyen tap al mele. Nap di leta ayisyen, nap remèt tout materyèl leta ki nan men nou. Nou pa èlmi leta, nou pa èlmi ankenn pèp ayisyen. E nou pa vòlè, nou pa kidnapè. Nap di leta pran responsab li tou a pèp fontamara pran responsab li tou a pèp gran sud la pran responsab li tou nan tout peyi a jodia tout moun ka wè pa gon grenn polisye ki menm grafonyen anpil moun ap di yo pa wè polisye yo pa sesi pa gon grenn polisye ki grafonyen nap di leta. Pran responsablite w. Jodi a, moun Fantamara, moun Matisan, Kafou pa gen kote pou l kenbe moun ankò. Gen anpil moun Matisan ki mouri lòt zòn. Gen anpil jèn ti fi Matisan ke nèg fè kadejak sou li. Jodi a, Leta, jwèt nan men w. N ap remèt tout materyèl yo pran responsablite w mèsi pèp ayisyen. Krisla pale, pa bliye m di non ke nan pwochèn emisyon an ebyen nou pral gen chans pou n tande Mesye Ti Lapli e m pa anvi di twòp bagay non pa rapò ak deklarasyon Krisla si Krisla fè sa sa pwouve tou senpleman ke Krisla se yon bon kolaboratè lapolis èske n konprann paske si li fè l nan pèspektiv pou kapab devanse mesye sa yo. Ò, li pa kenbe materyèl sa yo pou li. Sa vle di Kris la se moun k ap rann sèvis ak Leta, Kris la se kolaboratè lapolis, Kris la se yon polisye. Konprann byen wi. La a, ou kapab poze tèt ou kesyon, kòm Kris la pa vle yo rele l chèf de gang, alò m pa konnen tèm oubyen mo li vle pou yo anplwaye pou li an. Enben, banm di Krisla an atandan ke li jwenn mo ki atribye ak jan de aksyon ke lap poze yo. Ebyen sa vle di Krisla est un policier. Eske nou konprann? Donk, nou pral gen chans pou nou tande deklarasyon Ti Lapli a toutalè, paske jounen jodi a la m ta kapab di son veritab takotak ki ap fèt pa rapò ak deklarasyon Krisla. Avan mwen fè nou tande lòt deklarasyon nan kad emisyon sila a, fò m di nou byen ke Gazh FM n ap gen pou n konnen tèm sa a ki sa l vle di pi douvan. Men se an tweet de Gazh pour dire que un bateau de la marine américaine est dans la rade de Port-au-Prince depuis hier soir. Les soldats présents à bord sont là pour protéger les intérêts américains Gon w lòt pòs Izo fè, li di chèf gang Ti Bwa a fè deklarasyon li pral di se pou nèg Gran Ravin pa t pran cha ki fè l pran l. Bòs li nan leta di pou l remèt li. Kounya yon dron ban m film nan la m ap wè èske se vre mesye. Pa vin arete atis la non. Ah bon m pa konprann tweet sa non. Se yon tweet li fè aa alò yon post a 7 heures 58. Apre sa misye poste yon foto pou l di ke yon polisye ki konn prete Krisla cha blende. E pa mwen kap pale. Apre sa li retweet yon post de Theriel ki di. Dosye gang krisla ki anvayi baz udmo a se tankou jan nèg ak zam te debake kay jovenel epi touye l san yon kout bal pa tire finalman nou pran nan gwo konplo wi pa bliye chèf gang izo te toujou ap denonse anpil nan polisye sa yo ki konn gen nèg tibwa anndan cha pou atake yo. Welele tankou Jan Jonas, Gustav konn di sa. Alò pou lenstan nou pral kite w avèk kelke militan politik, kelke òganizasyon nan kad konferans pou laprès ki bay. Epi n ap retounen touswit pou n kapab boukle. di nou fistre, konstène, e nou tou pwofite kondane e deklare nil, san zefè e san avni Desizyon medam sa yo ki gen sou tèt yo Ariel Henry ki pran peyi a an otaj depli plis ke yon lane. Aksyon sa montre a klè se yon bann dechèpiyè machann peyi. Nou pap janm bliye dat 6 oktòb 2022 a ak non konze sa yo ki siyen pou otorize bòt sòlda etranje pou foule sòl papa Desalin nan ki se tè libète a. Yo pa gen anyen yap vin fè pou nou aprè vòlè richès peyi a. Vòlè ti kòd bèt nou yo nou menm peyizan. Vyole ti fi avèk ti gason nou yo ak pote maladi ban nou tankou kolera. Bagay sa yo kite yon gou amè nan bouch nou. Nou pa kapab asepte yon bagay konsa pèp ayisyen. Nap mande ak gouvènman defakto a pou yo fè retrè prese prese sou pwojè sa a. E n ap tou pwofite mande kèk peyi tankou Lawousi ak Lachin pou ede nou bloke yon pwojè konsa nan onu. Sinon pou yo fè pati e pran kòmann misyon an. Renapa ak tou pwofite mande Ariel Henry kote kòmand materyèl ak ekipman li te fè pou pnh la. Nou ta renmen onu ede nou jwenn yo paske nou te peye pou yo. Ta sanble peyi Kanada kase ponyèt nou yo ki di nou pi pòv nan mond lan. Sa gen plis ke yon lane depi Matisan bloke 4 depatman nan peyi a avèk yon gwo pati nan depatman Lwès la. Sa pa deranje w? Epi Kwadèboukè, Kanaran bloke rès peyi a. Kidnapin, vyòl, vòl, gang ak masakre popilasyon an. rèl tout kote, ou fè kòm si w pa tande e w konnen sa k ap pase nan peyi a. Poukisa se lè nou di w p ap regle anyen nou pa kapab ankò? Se lè nou di nou p ap asepte w ogmante mizè nou nan monte gaz la ki se yon pwodui transvèsal nan yon peyi kote se mizè k ap taye banda. Ou voye chèche etranje pou nou. Ebyen Ariel nap di w nou ouvè je nou. Nou wè, nou konprann, e nap di w se byen konte mal kalkile. Paske jan w vle l la wap kite pouvwa a kanmenm. Nou menm Rezo Nasyonal Peyizan Ayisyen, Renapa, ap atire atansyon pèp ayisyen an sou bilan Ariel Henry depi li rive nan tèt peyi a kòm premye minis prezidan defakto ak tout ekip li a. Zewo pou san pou pwojè sosyal, zewo pou san pou pwojè enfrastrikti, zewo pou san pou sekirite, zewo pou san pou eleksyon, san pou san pou krim ho trayizon, san pou san zak sou manifestan nan tout peyi a, san pou san pou gagòt nan lajan leta. Se pou rezon sa yo. Nou menm Renapa n ap mande manm nou yo, patizan, senpatizan ak tout popilasyon an pran kè. Kontinye batay la. Kounye a nou dwe batay ak tout sa nou genyen pou nou defann tèt nou, pitit nou, madanm nou, frè ak sè nou yo paske nou menase e peyi nou an danje. Nou menm RENAPA nou di, nou pap kite anbriyon lame nou an ak polis nasyonal nou an pran kalte imilyasyon sa a nan men Ariel Henry. Se poutèt sa, n ap mande polis la ak militè nou yo pou yo mete yo bò kote pèp la. pou n al jwe match final la ak Ariel Henry jou lendi k ap 17 oktòb k ap vini la, jou lanmò anperè a, nan soulèvman jeneral pitit Desalin anonse nan tout peyi a. Menm jan li ekri nan atik 9 nan konstitisyon enperyal la, enperyal 1805 lan, Pèsonn pa diy pou li ayisyen si li pa yon bon sòlda. Bon konba ak tout sòlda nou yo. Nou pwofite menm okazyon sa a pou n koube n byen ba pou n salye kouraj lapwès pale, ekri ak televize paske yo mache nan tout rakwen peyi a pou yo anrejistre vwa tout moun ki pa ka rive lwen yo e yo fè travay sa byen. Nan sans sa, nou menm, Kòdonatè Lwès Pati Politik Pitit Desalin, ansanm avèk tout militan yo, nou bat yon gwo bwavo pou laprès. Jou k ap 17 oktòb lan, nan gwo mobilizasyon nou lanse nan tout peyi an, espesyalman nan depatman depatmantal Lwès lan, nou gen yon manifestasyon k ap genyen plizyè branch. Premye branch lan kap sòti Channmas, kap moute Lali, kap vire anba Grand Limyè nan Matèli Tèkil, kap antre Nazon, kap vin rejwenn nou nan Kafou Rezistans. Dezyèm branch lan kap sòti Lasalin, kap pran Ba Dèlma, yo tout ap rejwenn nou nan Kafou Rezistans e nap pran Otowout de Dèlma Pou nou rive nan Dèlma 32 e se la nou pral rankontre avèk gwo branch k ap sòti Petyonvil epi pou nou antre nan Dèlma 33 rive nan kafou Jeral Batay kote ke ti plas Kazo avèk Jeral Batay deja ap kanpe tann nou la. E twazyèm branch lan k ap sòti Site Solèy k ap pran kafou Vensan k ap antre nan Twamen Pou pran avni mayi gate ap rejwenn nou nan kafou jeral e pou n ale nan kafou flerio kote ke gen yon lòt branch k ap sòti kwadèboukè k ap pran taba k ap sòti kafou klèsin e se la nou pral gonfle fòs nou Gras, Jid, Onafa, GRADA, ak plis pase 3 mil lòt òganizasyon ki epapiye nan 4 kwen peyi a. Ansanm òganizasyon sa yo lanse operasyon chache Ariel Henry ak tout akolit li yo ki vyole manman lwa peyi a ki mande pou fòs militè etranje pile tè zansèt nou yo te mouri kite pou nou. Sa se yon krim de haute trahison yo dwe jije pou sa. N ap tou pwofite mande pou genyen yon nouvo gouvènman bisefal ou yon konsèy gouvènman nan tèt peyi a men nou swete moun nan tèt peyi a k ap vini nan gouvènman sa a dwe se yon moun ki fè prèv li deja nan administrasyon zafè leta, nan choz piblik. Moun sa a dwe s on moun ki entèg, on moun ki kredib, on moun ke tout kouch nan sosyete a kapab fè konfyans. Fòk li gen kapasite pou mete tout moun chita ansanm e pran bon jan desizyon pou peyi a tounen nan lòd. demokratik li. Moun sa a dwe gen kapasite pou rezoud pwoblèm ensekirite a, pou l desann pri gaz la, pou rezoud pwoblèm lavi chè, pou monte yon KEP ki kab òganize bon jan eleksyon san fòs kote pou peyi a ka tounen nan bon kondisyon nan òd demokratik li. Peyi Dayiti pa gen pwoblèm lidè, pa gen pwoblèm moun ki ka fè peyi a mache. Se vre ke depi kèk tan peyi a nan yon pèpetyasyon de lechèk. Poukisa? Paske nou konnen, souvan n di sa, nou konfwonte a yon dinamik de se pa lòm kil fo a la plas kil fo. Men, an terme de d'exception, nou konnen gen moun nan peyi a ki kreye de grandes figures de contradiction malgre nou gon leta kap mal mache. Pa egzanp, eske n pa konnen gen moun nan peyi a ki revoke kòm minis, ki pèdi djòb minis, ki pa jwenn djòb minis paske yo pa vle antre nan kòripsyon paske yo vle pou bagay la byen mache? Eske nou pa konnen par egzanp, menm o nivo dè meri par egzanp, o nivo de, de, de kolektivite tèritoryal, gen de moun ki kreye de figi de kontradiksyon ou bay pèp la satisfaksyon. Jodi a la pa egzanp, gen de kote ou ale nan Gonayiv, w ap jwenn Gonayivyen yo ap di men tèl moun ki fon bagay bon wi. Gen de kote nan Pòtoprens la a, nan Dèlma w ap jwenn sou di moun a peyi a pa bon, yo pa chanm fanyen pou peyi a. Men gen moun y ap di w a men sof ke m konnen entèl li fè prèv li deja gen bèlray li ka fè peyi a byen mache. Poukisa chak fwa se menm moun sa yo ki rete nan yon pèrpetyasyon de lechèk? Se de entèlokitè ki ankouraje la koripsyon, ki ankouraje pou met pye sou kou peyi a, pou peyi a pa ka devlope, epi se yo nou kontinye ap fè bagay avè yo. Donk gon prensip ki di, On ne change pas une équipe qui gagne. Tou kòm ou pa ka chanje on jwè k ap byen jwe. Ou kab deside pa egzanp menm nan nivo foutbòl, nou konn wè yo on prezidan ekip deside voye on pakèt jwè ale men gen yo kenbe. Sa yo kenbe a poukisa yo kenbe l? Se paske li kreye yon figure de contradiction. Gen yon lòt peryòd ki se peryòd okipasyon. E nou menm kòm pèp nou viv kesyon okipasyon an. E n ap gade premyè okipasyon peyi a an 1915. An 1915, te gen okipasyon, yo kontwole peyi a, yo gen kontwòl peyi a, yo gen kontwòl edikasyon, yo gen kontwòl sante, yo gen kontwòl bank yo, e menm avan okipasyon an, 7 mwa avan, 17 desanm 1914, 7 mwa avan donk nou antre lan okipasyon dirèkteman, yo vòlè donk rezèv lò nou lan bank santral, ki te evalye a 500 mil dola. Ok, santan apre, donk 17 desanm 2014, nou wè, yo evalye sa, yo wè li evalye a plis pase 10 milya de dola, donk Etazini te vòlè pou nou. E pou m montre w, okipasyon an, dabò li, li, li, li, lè l vini, nan premyè okipasyon an, nou wè yo vòlè richès nou, yo kase bank nou, yo fè piyaj. E yo, yo, yo, yo masakre peyizan. Ok yo detwi espas nou, yo vòlè byen nou e yo anrichi tèt yo. E okipasyon an te te pèmèt aske te gen yon rezistans yon lòt fwa ankò kote kako yo t ap fè rezistans. Kolonizasyon an te gen te gen rezistans an men okipasyon te gen rezistans. Premyè okipasyon peyi a te gen gwo rezistans avèk kako yo sou lidèchip Chalmay Peralt, sou lidèchip ti Benwa sa nou rele Benwa Batravil la te gen rezistans. Dezyèm peryòd okipasyon peyi a, donk se Jean Bertrand Aristide ki te dakò antre avèk 20 mil sòlda. Oktòb 1994, peyi a okipe yon dezyèm fwa ankò. Donk, twazyèm okipasyon peyi a, se an jen 2004. Peyi a okipe, donk tout moun te okouran de okipasyon sa a, e masak ki fèt. E okipasyon an pote maladi, kolera, Okipasyon an, li antre lan kesyon, donk kesyon politik peyi a, yo òganize eleksyon fodilez pou mete dè lakè sou pouvwa a. Okipasyon an fè dè satelit enperyalis ameriken, se yo menm ki prezidan, se yo menm ki senatè, se yo menm ki depite, se yo menm ki majistra. Sa di okipasyon an, se sa li genyen, ok, kòm karakteristik li, kraze peyi a, pèmèt aske yon ti minorite gen richès peyi a, sou kontwòl laklas dominant, sa di lagrand majorite ap patoje dan lamizè. Sa di nou nou nou viv dirèkteman twa okipasyon fizik. Men anote okipasyon an toujou la. Sa di gen sa ki rele okipasyon ak bòt, okipasyon fizik, gen sa nou rele okipasyon ou pa wè moun yo fizikman sou tèritwa a. Sa di depi apre 2004 peyi a okipe fizikman. Se yon okipasyon san bòt. Lè minustah te la se yon okipasyon ak bòt, sa nou rele okipasyon militè, gwo zam fann fwa. Men lè minista pa la ok li ale nou wè te gen te gen minijis te gen bini se toujou okipasyon an sa di lè nap di peyi a pa dwe okipe fòk nou di ki tip dokipasyon okipasyon militè nou ka di men ok peyi a okipe yo okipe nou nan agrikilti nou yo okipe nou donk nan bank nou yo okipe nou nan kesyon enstitisyon nou yo se se se Se enperyalis ameriken ki gen kontwòl dcpj, se li menm ki gen kontwòl bank santral, se li menm ki pou òganize eleksyon, se anbasad Etazini ki pou di ki sa k pou fèt anndan peyi a, sa vle di peyi a okipe. Lè sa a ou pa wè bòt. Se yo menm ki kontwole lajistis nou, peyi a okipe. Se yo menm ki okipe nou nan kesyon ekonomi nou, nan aplike yon politik neyoliberal. Peyi a okipe. Sa di, kèlkeswa fòm dokipasyon an, yon okipasyon ak bòt ou san bòt, li mande rezistans. Menm jan sa te fèt avèk Boukman, an 1791, menm jan sa te fèt, donk, avèk mas esklav yo, menm jan sa te fèt avèk, donk, Chalmay Peralt, menm jan sa te fèt avèk Ti Benwa, Benwa Batravil, menm jan sa te fèt avèk kako yo. Sa di l mande, nan peryòd nou ye a pou n fè rezistans sou kèlkeswa fòm okipasyon ki ta dwe, donk, ap plonje peyi a nan yon twou san fon. Sa di okipasyon militè a, ki deja deklanche sou lòd loni kòm satelit enperyalis ameriken, sa di se yon okipasyon pou al fè piyaj, se yon okipasyon pou la klas dominant kapab anrichi pi plis toujou, se yon okipasyon pou gen plis masak, se yon okipasyon pou kase rezistans mas popilè yo lan katye popilè. Mas popilè yo gen yon rezistans ke y ap fè, sa di gwoup ame gang phtk yo vle kraze rezistans pèp la, E l te klè, se Madam Lalime ki te di, donk, lè gang yo miltipliye, sa vle di ap gen, ap gen trankilite anndan peyi a. Nou wè, se, se, se moun y ap, y ap kidnape, se moun y ap vòlè, se moun y ap asasine, se masak Bèlè, masak Lasalin, masak Tokyo, masak Gran Ravin, masak nan Fò Nasyonal. Sa vle di, okipasyon san bòt la, avèk gang phtk yo, li pote dlo lan zye. Kounya la okipasyon pral miltipliye, donk avèk dè sòlda onizyen ki pral vin sou sòl la, oswa sòlda etazinyen, sòlda kanadyen ki pral vin sou sòl la pou kase rezistans popilè a. A men puiske a chak peryòd ki rele peryòd okipasyon gen rezistans, li mande pou mas yo sòti nan pwofon somèy yo, pou mas yo sòti nan pwofon somèy yo pou fè rezistans devan kèlkeswa fòm okipasyon. Sa di rezistans lan li dwe pran tout koulè. E rezistans sa a li pa dwe fèt anba banyè ankenn gang. Mas popilè yo pa dwe lan bobo a ankenn gang sou pretèks yo pral fè rezistans anfas okipasyon peyi a, anfas gwoup ame k ap sòti lan loni. Sa di se pou mas yo konstwi pwòp òganizasyon otonòm yo pou kanpe anfas okipasyon an san ke pa gen je nèf ladan l, san ke pa gen je pèp ladan l. Se sa li dwe ye, yon rezistans popilè. Yon rezistans popilè k ap pran tout koulè. Yon rezistans popilè kote ke li prale dirèkteman lan deba. Yon rezistans popilè ki prale lan konferans deba, konferans pou laprès jan ke n ap fè l la. Rezistans popilè ki prale lan soulve mas yo pou gen sitin, mobilizasyon atravè lèri, manifestasyon, pankat, bandwòl. Pou elit entelektyèl ki pwòch mas yo pou yo entegre. A chak peryòd lit, gen yon minorite lan elit entelektyèl yo ki toujou pran pozisyon bò kot pèp la, sa te fèt an 1915, donk lan ekri te gen anpil jèn gason ki te fòme, ki te ki te gen kapasite, ki te ede donk batay la avanse lan ekri yo, lan lan fè panflè, lan mete jounal, lan mete trak e lan soulve mas peyizan yo pou te kanpe anfas anfas donk okipasyon amerikèn nan. Donk nan sa nou ye jounen jodi a la, se pa politisyen tradisyonèl ki dwe mennen batay sa, se pa gang Jenèf, se pa gang Jepep, se pa politisyen abolotyo, òganizasyon k ap tann ti kòb nan men Ariel, oswa k pral bobo avèk Ariel. Se pa ankenn akò ki pral etire nou nan sa nou ye la, ke l te akò Montana pa ka etire nou nan sa nou ye la, ke l te akò Paine pa ka etire nou, ke l te akò 11 septanm pa ka etire nou, se mas popilè yo, nan veritab. leve kanpe pou yo kapab sòti nan sa yo ye a. Donk, nou menm onivo Boligaf, nou lanse apèl la, nou di se rezistans popilè kont okipasyon an e rezistans sa l ap pran tout fòm li dwe pran. Donk sa se pozisyon nou. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.